Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon RL Prod, enfo 24 èr sur 24, 7 jou sur 7, pa de poz. Alò se parti pou les enfòmasyon, nap gen pou nale nan Departement du Centre. N ap fè yon plonje laplèn nan la sou dosye Ti Watson nan. Epi nou gen enfòmasyon ki vin jwenn nou sou Maya, Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. N ap pase an brèf sou enfòmasyon sila yo. Epi n ap refèmen avèk dosye Olivier Martelly. Alò se pati. Ebyen, gen yon ti videyo la ki viral sou lè rezo sosyo. Nou konnen ke te genyen yon sitwayen yo arete ki se Figaro Manassé, Joseph Figaro Manassé. Sa kapab rive ke ou g'on nèg, nèg la nan move bagay epi ou pa janm konnen. E petèt lè w pral marye a nèg la, dabitid pou koutim moun andeyò yo, donk dèfwa moun yo pa twò kole, petèt si yo te g'on vi ansanm, bon, fi a te kapab sispèk. Men ekoute, antouka l nan men lapolis. Pou de pli zanpl enfòmasyon petèt yo kapab kenbe l konsa tou yo kapab relache l apre li fin bay yon maksimòm enfòmasyon. Brèf, pason a otre choz. Mwen genyen yon maksimòm enfòmasyon ki vin jwenn mwen la a ki konsène Laplèn. Pa bliye gen yon chasalòm ki ap fèt la a. Kont yon ansyen solda je nèf. Ti Watson. Ebyen fòn di ke depi genyen yon sinyal ki di ti Watson te nan tèl zòn, ebyen ekoute mesye yo debake la an granmoun pou yo vin chache ti Watson. Paske janm te toujou di nou sa, ti Watson te reprezante yon menas ke nèg yo te pran a la lejè paske se la menm ekip, se la menm fami, defwa kapab gen dezoryantasyon, men ekoute nou oblije viv. Men, kan sa li depase fanmi an, ebyen ekoute, bon, tout moun oblije leve kanpe kont Ti Watson. Tande byen, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se ke ta sanble, ekoute byen, kan on di ta sanble, ebyen se o kondisyonèl, Ti Watson ta touche pa bal. Yon enfòmasyon ke nou menm nou ap chache konfime. Pawòl sa pale anpil nan zòn Masyal lan. e nan zòn sibè tou. Men poko gen twòp enfòmasyon sou kesyon sila. Nou menm nap chache pou n kapab konfime si se vre ou pa. Men ekoute, ou wè zòn sa yo, tankou zòn Marinèt, zòn sibè, anpil zòn nan plenn nan, zòn sa yo pa fasil ditou. Menm lè w se moun ki anndan an, ebyen fòk ou fè yon maksimòm prekosyon. Si ou prale nan yon seri de zòn konsa, li evidan pou ta kapab mache lajounen. Depil komanse fè alanjelis ou prete zòn nan ebyen ekoute y a de zòm zame ki son la ki yo menm ap poze w kestyon. Si yo poze w kestyon w pa ka reponn ebyen humm anpil pwoblèm. Gen enfòmasyon ki te fè kwè ke T. Watson te sou wout pou li ale. Mirbalè. Men fò n di ke deja genyen dispozitif sou tout wout la e pou konnen eske ti Watson ap moute ou pa. Fò n di ke tout nèg nan plenn nan, ebyen yo menm, yo mete ansanm, y ap chache ti Watson 24 sou 24. Pa bliye ti Watson te touye yon pitit plenn nan ki se Dya nan dènye batay ki te genyen an, ebyen se konsa nèg yo. estime ke ebyen ti Watson fè yo twòp paske ti Watson te di lap mete dlo nan je yo ebyen yap chache ti Watson kou chen fou. Zòn Moleya li menm li pa bon ditou soti depi Moleya 27 ebyen ta sanse preske pa gen moun paske genyen Dife tou, yo mete nan anpil kay. Genyen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, nèg yo ta sanble pran 6 nèg, epi koupe tèt yo. Sa se ekip rival la, donk nèg k ap chache ti Watson yo, ebyen se nèg sa yo ki ta sanse fè aksyon sila. Donk se nèg yo pran pou ti watson. Jan m te di w li si w prale kote yon moun mole a ou pap ka ale nan lannwit. Pito ou ale lajounen. Gen kote ou ye nan mole a w ap jwenn nèg k ap poze w kesyon kiyès ou rekonèt. Sa vle di bagay la rèd. Moun nan zòn nan di zòn lan te byen pezib. Men ekoute, gade kisa Ti Watson vin fè. Gade nan kisa Ti Watson mete yo. Paske, ekoute byen, yo plis pa baze sou nèg ki vini kounya a k ap chache Ti Watson. Men le fèt ke Ti Watson vin kache nan zòn nan, ebyen se sa ki veritab obstak la pou yo. Paske, si Ti Watson pa t vini, yo t ap toujou kontinye ap viv pezibleman. Men ekoute, avèk la prezans de Ti Watson, bagay la. gate. Batay la te rèd anpil, enfòmasyon yo fè kwè ke 6 nèg tonbe nan kolonn Ti Watson nan e yo koupe tèt yo. Tout nèg sa yo, ebyen fòn di ke petèt y ap peye pou yon zanmi, y ap peye pou sa yo fè paske dan lavi gen kama. E janm te di nou Ti Watson ta sanble touche pa bal, yon enfòmasyon ke nou poko gen konfirmasyon sou li. Dan la sware di vandredi je kwa, ebyen, euh, mesye ki anfas T. Watson yo, nèg je nèf yo fè yon atak dèyè yon pwòch li ki nan blòk Molé a. Men yo pa rive pran l, misye gen tan chape. Donk, misye lage kò l, E nèg yo pa gentan pran. Misye son non se satan. Tèt chaje. Donk nan plèn nan la a depi yo konnen yon nèg ou te konn pale ak ti watson ou gen pwoblèm. Ou gen anpil pwoblèm. Men genyen de nèg tou y ap fè alye avèk yo pou al chache ti watson. Nèg sa yo retwouve yo nan yon sitiyasyon delikat. Poukisa m di delikat? Paske genyen nan nèg sa yo ki te konn pale avèk Ti Watson. Gen nan nèg sa yo ki te byen avèk Ti Watson. O pwen ke gen anpil nan yo ki di ke yo p ap batay kont Ti Watson. Sa vle di bagay la rèd nan plenn nan la a. Le Robin des Bois, Ti Watson, ebyen nèg yo ap chache l. Nèg yo ap chache l pou yo kapab. Mete yon bout ak lavi Ti Watson paske Ti Watson reprezante yon veritable menas pou yo. La plèn. Gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen kòm kwa gen afwontman antre Maya Belair epi Ba Delma. Nou pral chache gen plis detay, konfime ou enfime enfòmasyon sila men deja fò n di ke si wi daprè jan enfòmasyon an rive jwenn nou bagay la li vrèman myèl. M te di nou m ap fè yon ouverture sou dosye Olivier. Olivier Martelly, le fils de l'ancien président, le fils euh, du chanteur Sweet Mickey, lui également chanteur. Olivier Martelly fè yon investisman. Eske m kapab di kolosal? Je sais pas, paske m pa konn konbyen lajan l depanse, men tout de même, se yon investisman. Paske li realize film Vacances. Nou wè, yè m t ap plenyen pou m di a Digicel ou voye twòp mesaj ban mwen sou kesyon fim vakans sa. Men ekoute, aprè envestisman sila a, moun poko gade fim nan ase pou ke ekip Olivier Martelly an kapab gen sa n ta kapab rele yon sètèn rantabilite ekonomik an retou. e poukwa pa de benefis paske lè ou envesti ou atann aske ou tire kòb ou a, manman lajan an, epi ou fè yon sòm an retou, yo rele sa benefis. Ebyen, ki sa k pase, yo pirate fim sa ki rele Vakans. Fò n di ke gen anpil atis ki jwe nan fim sa, genyen Rutshelle, genyen Kolonèl, genyen Ti Miki, Sandro epi Yanni. Donk, gen anpil moun ki di son bèl film paske le fèt ke film nan pirate, ebyen eh film nan tout kote la. Film sa nan tout kwen, nan tout fatra. Yeswa map pa son kote mwen de nèg ki mete tèt yo ansanm, yap gade film vakans. Sou Facebook, fim vakans. Sou YouTube, fim vakans. Men ekoute, sa fè mal. Sa fè mal paske Olivier estime ke li depanse yon lajan, li poko menm rantre kòb la, epi fim nan gentan nan lari. Men, li pral entante des aksyon an jistis kontre moun sa ki ta a lorijin de pirataj sila. Men fòn di ke, Par cette annonce, ebyen vin gen sa n ta kapab rele yon salve de reyaksyon kont Olivier Martelly. Reyaksyon yo di tou senpleman ke ekoute, piman an li pa gou nan je moun men li pa gou nan je poul tou. Paske wap gade pou wè ou fè yon envestisman epi kòb la pa rantre yo pirate fim nan sa fè du mal se nòmal men moun sa yo di e menm poze Olivier kestyon pou w di men keske vou fèt avèk tou sèt arjan ke ou te depanse nan kestyon stad sa vin pèmèt ke moun yo poze yon ansanble de kestyon sur Facebook se kalonnen yap kalonnen Olivier. Sou lòt rezo sosyo, sou Twitter, ben se tèt chaje. De jan ki yo menm ap fè emisyon analiz, ben yo kritike Olivier. Men mwen m pa la pou kritike paske ben m oblije toujou kenbe ekilib la. Pa egzanp, sitwayen sa li menm adrese l direkteman Di pèp ayisyen se san kap koule nan venn yo tou. Di pa paw sa. Di pa paw, di Michel Martelly, le pèp ayisyen il ya dè san ki koul dan sè venn tou. Langyèt manmanw. Sa du wi, sitwayen an fin depanse kòb li l fè fim ni, epi yo pirate li, li anonse l pral entante aksyon an jistis kont moun sila, bon, yo pran a bò l. Sa vle di, yo fè Olivier konprann ke se karma. Bon, eske Olivier te. Boule anpil lajan peyi a. Bon, an tou ka se a nou menm pou nou reponn kestyon sila. Merci la fami, kom toujou, an maksimum de komantè, an maksimum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pou anchou pou kapab abone ak chanel sila. E pi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay. Pi apre, kes kon di? A la prochen!